Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon jist avan mwen kòmanse emisyon sila map mande yon sèvis si sa te fè di byen si tu te san byen avèk RL prod men y a kèk choz ke tu a oubliye se kwa Ou bliye abone epi aktive klòch notifikasyon an pou kapab resevwa tout pwochen videyo nou pral mete yo. Lè w fin abone sou chanèl sa gon grenn bagay se ke ou familye, tu fais partie de la famille kòman ou toujou prezan nan live ebyen ou vin nan fanmi an epi ou entegre gwoup telegram nan ben se diskisyon an plen jou an plen nwi Paske nou menm nou fizyone ansanm nou fè yon sèl o non de RL prod ale se pati. Sûrement ou pa tande yo men yap frape discrètement je veux vous parler des hommes de 400 marozo wè mesye nan 400 marozo yo ebyen yo anlve plizyè moun. Pandan semèn sa a la, gen yon antreprenè ki rele Rejil, ebyen li fèk ogmante lis viktim kidnaping e ki pote mak fabrik byen sur mesye 400 mawozo yo nan Kwadèboukè, gwoup ki gen nan tèt li Lanmò Sonjou. Ebyen depi kèk tan la mesye sa yo ap renye, y ap enpoze lwa yo o nivo de komin sila. Nan Kwadèboukè, prèske chak jou, w ap tande gen ka anlèvman. anba men mesye sa yo. Men fò n di tou, lajisman des hommes de 400 mawozo, se yo menm ki pi byen kontwole espas y ap evolye a, sètadi la polis ne pe pa se konstitye an obstakl e lè nou rive nan yon sitiyasyon konsa se ke pwa pou mesye sa yo vin trè fasil. Je di pwa, sa vle di viktim yo, paske nèg sa yo chase sou anpil tèren. Yo repere pwa yo nenpòt kote e yo kapab al pran pwa yo nenpòt kote tou. Gen anpil ka izole moun pa rive konnen e ki fè sa yo konnen yo lage. Miltiplikasyon ka viktim yo, moun ki anlve, pa Mesye 400 Mawozo yo, ebyen apre yo fin relache yo, Genyen de temwanyaj ki di ke ben ekoute genyen anpil britalite e kidnape moun nan lari se pa sèlman sa paske genyen anpil kay tou ki regilyèman vize pa de bandi zame. Nan lokalite tankou Remi, Dival, Oranje, Peti Bwa, Nway, Bedè ebyen tout zòn sa yo livre ak yo menm lèzòm de Katrosan Mawozo e sèzakolit ki ap egzèse jou e nwi. lwa yo, jan yo vle viv e jan abitan yo viv tou. Nou ta kapab di sa konstitye yon veritable chòk pou abitan sa yo. Paske pa gen yon jou yo pa sinyale omwen 2 ka de kidnapping pa bò kote sèjan kon pe aple seigneur de la terreur ki ap opere an plen jour e moun sa yo menm depi w pase y ap pran w. Fòk nou raple direktè jeneral AI lapolis nasyonal la, Léon Charles, Misye, m ap mande m èske l egziste ankò paske m ta ka di depi aprè asasina Jovenel Moïse gen yon bon ti tan se kòm si Léon Charles se kèlken ki è la e dan la nati. On l'antan pli. M ap retounen sou ou Léon men fò n di ke. Léon Charles ki li menm te fè konnen li demantle an desanm 2020 gwoup gang 400 mawozo. Poko elye la popilasyon kwadèboukè a ak anpil lòt zòn pa konn ki kote pou yo voye kò yo. Dominasyon gang 400 mawozo m ta kapab di sa ante lespri moun yo. Bon! Siman nou te wè ki sa k te pase an desanm 2020. M kwè te gen yon premye operasyon ki te fèt, yon antre nan klan lanmò san jou. Di Wilbert pase desann pou m ka pran l tou. Men li, li gen yon taktik. Lanmò San Jou toujou di bon li pa fin twò renmen batay avèk lapolis. Lè lapolis pote boure bay ekoute, li menm li repliye. Men, aprè kèk tan, ou wè gang nan li rekonstitye. O pwen ke nèg yo t ap moutre w ki sa yo genyen nan djakout yo, anpil materyèl, anpil minisyon. Epi aprè prezantasyon. d'autres soldats. Se kòm si m ta kapab di ke dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, sinon dans le département de l'Ouest, alò lè w pran aglomerasyon Pòtoprens, Kwadèboukè, Dèlma, lè w pran zòn sa yo, Site Solèy, Taba, se kòm si m ta kapab di bandi bay lapolis bout tèren. Èske n konprann? Ou pa konnen w ap jwe avèk yon ekip epi ekip la, outre ke lè l gen balon an, L ap sòti byen nan kan l, lè l rive nan kan w, l ap domine w. Donk, li ba ou bout tèren. Ben, Leon Charles, nou pa tande w, ou inegzistan. Wi, paske se raman nou wè ou nan kad konferans pou laprès e sètèn fwa, Vous n'avez rien dit. Ou rete bouch be. Men gon grenn bagay map mande e m vrèman pè. Wè sitiyasyon kap pase la nan peyi Afganistan. Nou pral sou sa. Li sanble tèt koupe ak yon bagay ki kapab pase nan peyi Dayiti. Vous savez pourquoi la famille? Eske nou sonje ke Lèzetazini li menm te nan peyi sa? Li depanse anpil lajan pou kapab ranfòse lame. Afghan nan. Epi, lè Taliban yo toujou ap frape, yo rive nan yon stad y ap negosye avèk Lèzetazini, y ap poze bonb. A tèl pwen yo rive nan yon dènye moman la a, retrè total dè fòs amerikèn ann Afganistan, epi, Taliban yo pran peyi a, dis jou apre. Donk lame a pa t kapab reziste. Se pou m di nou ke sa menase peyi Dayiti. Ou konnen yon sèl jan. menas lan li pa parèt iminant, se paske chak gwoup de gang ki genyen nan peyi sa a, chak nèg yo ap kontwole bagay pa yo. Genyen sèlman G9 ki li menm rete nan yon lojik ekoute je ve federe, federe, federe men ekoute dan se pwojè y a dè jan ki pa vle enbrike nan pwojè sila a paske o depa Sa te mal kòmanse. Mal kòmanse dan le sans ke ben nèg yo met yon pwojè sou pye epi o kou de rout gen anpil gaf ki fèt. Men si mesye yo gen yon idewoloji epi yo di y ap fè sa y ap fè sa, m ap poze tèt mwen kesyon pou m di èske nèg yo pa pran peyi sa yo kontwole l nèt yon jou? Ou pral di m e Etazini ki nan zòn nan? Depi sa pa deranje enterè Lèzetazini sa kapab fèt. Nou konprann? Depi l pa deranje enterè Lèzetazini. Si w wè tout gang di y ap fè yon sèl, y ap gen yon pati politik pou al nan eleksyon, pouvwa a obyen KEP gen dwa ba yo kanè epi Lèzetazini di non, kite nèg yo al nan eleksyon paske nèg yo gen yon ideyoloji epi sa w tande a la a, tèt bese, ou pran lòd. Ebyen se pou m di nou ke jan bagay la ye la a, se ke n ap rive nan yon moman kote ke popilasyon an pral fè yon chwa. E l deja fè yon chwa. Li deja fè chwa l wi. Nou poko ka konprann paske kounya la si wap chache yon chèf de gang lè w pote boure depi chèf de gang lan se yon bon sèvitè se popilasyon an ki fè ekran èske w konprann donk se pou m di nou ke anpil kote nèg yo ye ebyen yo genyen sipò popilasyon an lapolis n'existe plus sinon ke de non le direktè de la pnh sa fè 1 bay. ke nou pa tande l kisa l ap fè anyen men ekoute ya un tou peti espwa genyen nouvo veyikil blende ki antre a kan les operasyon on sè pa ankò men nou pasyan pou n wè ke la polis a lèvr pou o mwen abitan nan rejyon metwopolitèn pòtoprens e dotr zòn di peyi kapab fè yon ti respire nou pote yon imaj pou ou nan emisyon sa la depi kelke jou Imaj sa li ap toune an boucle sur les rezo sosyo. Quelle image! Se yon zòn ki rele Kankòk je kwa. Eske se Grandans oubyen nan Nip? Men, si w ap gade byen mezanmi, tranbleman de tè la pase, m te fè yon premye emisyon kote ke yon zòn kote gon pil tè k tonbe sou moun. Men, tè sa li menm w ap gade pou wè li fann nèt. E on m'a dit ke genyen. Moun ki nan zòn nan ki tonbe. La a, yo pa wè kote yo fè. Tout tè sa fann. Sa vle di se yon tè w ap gade la e ou pa gen anyen ou ka fè avèk li ankò jan li fann nan. An nou gade. Mezanmi, aktyèlman, nou nan yon kote yo rele Kakòk. Depi nou pale de Kakòk, anpil moun Nazil yo ka konnen ki bò Kakòk la. Donk aktyèlman nou nan lakou kay yon mesye yo rele Frantz. Donk nan lakou sa a, donk se bagay ekstraòdinè, men kòman lakou a devni, donk nou ka remake men kòman lakou a devni, donk men kay mesye Frantz. Men kote yo ye, men kote bagay la pran moun yo. Donk, pa dèyè kay la, pa gen moun ki ka menm pase pou y al gade. Ou ka gade kote twalèt la te ye lòtbò a, kote ou wè ki gen yon ti twal wouj an. Donk, sa se kay la sa. Mezanmi, hee, tèt chaje. Se bagay ekstraòdinè. Men kòman bagay la ye nan lakou kay Frantz, anba kakòk. Sa vle di, kay yo yo plonje. Doktè yo yo fann mezanmi tande ak wè se 2 donk la se wout la ki te la kote moun konn pase pou yal nan dlo fè tout bagay pye mango sa li te anlè donk li tou desann avèk tè a donk li fon sèl avèl donk se bagay nou paka konprann sa se sa yo rele efondreman kay yo efondre donk pye bwa yo efondre tout bagay efondre mezanmi. Tèt chaje, tèt chaje, tèt chaje, tèt chaje, nan lakou kay yon moun, ooh, mezanmi, tèt chaje, mezanmi, mezanmi. Mezanmi Mezanmi Bon on nèg ap dim kay byen fèt Don kòman ou pral pale de kay byen fèt la Hein Nan lakou ka on moun wi Donk sa se lazil Donk nan dezyèm seksyon chanje Donk men baryè ka moun nan Sa se lakou kay moun nan Donk ou wè Sa se lakou kay moun nan Donk dèyè kay la nou paka menm pase ditou ok nou paka pase dèyè kay la donk se devan an nou rete dèyè kay la pi mal. Sa se pa fann non sa se efondre. Bon brèf, atanta fèt nan peyi Afganistan pou nou refèmen, gen taliban k mouri, gen plizyè sòlda ameriken ki yo menm pèdi lavi yo men malgre tou Lèzetazini vle respekte dat 31 out la pou kapab posede ak evakyasyon tout resòtisan ameriken e moun ki travay pou peyi Lèzetazini. E Joe Biden anvizaj de done yn repons ak moun sa yo ki revandike atak sila ki se gwoup Eta Islamik. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. Ebyen vwala merci bokou la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est ce qu'on dit. A la prochèn! Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la. Answit,